Jou pèp ayisyen konprann nan ki konplo l pran, p ap rete yon grenn moun k ap ret tèt atè. Tout moun ap leve tèt yo, gade konplotè yo nan zye, epi mache pran yo. Pèp ayisyen pèdi tout mounite l. E m souvan di nou, manje lajan pèp, se chita fimen sou yon dwoum gazolin. Pèp Ayisyen, jounen jodi a, n ap konprann pou ki sa chak zòn, pou m pa di chak ti kwen ann Ayiti kou chèf gang k ap dirije. Jounen jodi a pou yon lekòl ap fete 18 me, gwo jou fèt drapo a, ebyen, yo fè yon pwogram. Kiyès yo bay parenn pwogram sa selon ou menm? Lamò san jou wi. Hum! Rete la. Nou gen detay pou ou. Yon lòt kote nou genyen chèf gang Ti Lapli k ap dirije nan Gran Ravin, ebyen misye pran kou wi. Hum! Misye pran gwo kou. Ebyen rete la, nou pral jwenn detay. Endividi moun pa rive idantifye kidnape 20 moun. Yo libere chofè a. Men, pa la swit, chofè a pral jwenn arestasyon l. Pou ki sa? Rete la. Yon lòt kote, 400 mawozo pran yon gwo kou. Yonn nan nèg ki konn achte gwo zam epi katouch pou asosyasyon kriminèl sa k rele 400 mawozo a, jwenn arestasyon l. Ewa mesye se pwen sa yo ke nou vin devlope nan emisyon an pou ou jodi a. Bonjou si se nan maten, bonswa si se nan apre midi w ap swiv nou. Nou di w mèsi di fè ke ou abòne avè nou, di fè ke ou se yon fidèl telespektatè paj sa a, chanèl sa a ki rele Odit oubyen Machann Enfòmasyon. Mèsi avè w ki abòne deja, ou menm ki potko fè sa, fè sa kounya. Abòne, kòmante, layke, pataje, mande yon fanmi, yon zanmi fè menm bagay avè w, se sèl mwayen ou kapab ankouraje travay n ap fè a. Jan m souvan di l, yon bourik ki chaje tankou Legba pa gen tan pou kanpe nan wout pou bay blag, sinon senti li ap kase, djakout nou chaje tankou Lapolòy, bourik ki chaje pa bay blag. Ebyen, an nou antre dirèkteman nan emisyon nou. Fò m di nou, genyen. Humm chèf kriminèl chèf òganizasyon kriminèl sa ki rele Lamò 100 jou kap dirije nan komin Kwadèboukè depatman Delwès peyi Dayiti ebyen te pran yon desizyon kote te lage yon voice li te fè konnen ke li fèmen peyi a. Ki peyi? Eske Ayiti rezime avèk Kwadèboukè? Eske tou Ayiti rezime avèk depateman Delwès peyi Dayiti? Sa vle di, kòman yon nèg fè ap fè dezòd ou nan komin Kwadèboukè depateman Delwès, e yo poko matrake w, yo poko mete dòmi nan zye w pou di w fèmen peyi a? Fèmen Kwadèboukè eske l rezime avèk tout peyi Dayiti? Ebyen fò m di nou kèk jou aprè, sitwayen sa a, hum, gade yon mo m itilize pou misye, kè l sote wi, ki sitwayen sa? Vagabon sa a pral soti yon lòt voice, Li pwal fè konnen ke li debloke peyi a. Tèt chaje. Men kesyon anpil moun ap poze, kòman misye fè di l debloke peyi a? Hein? Kòman l fè di l debloke peyi a, alòske peyi a pat bloke? Sa se yonn. Yon lòt kote, se sèl lè tou misye anonse lap fon bagay, menm on dezòd pa fèt. Tande byen wi. Se sèl lè tou, li kouri tounen sou on desizyon san l pa gentan fè anpil dezòd. Anpil moun ap poze tèt yo kesyon, èske sitwayen sa a pèdi tout lejitimite l nan baz la? Èske li pèdi tout lidèchip li nan baz la? Men se pa laswit, genyen sa k rele ankèt ki pral bay oubyen ki pral revele ke gen yon lekòl nan komin oubyen nan bouk Kwadèboukè k ap fete 18 me, men yo konte òganize yon pwogram Kiyes yo bay parenn program sa a? Map di sa, m atriste. Lamò san jou wi. Lamò san jou yo bay parenn program sa a. Men ki peyi na viv medam mesye. Lè Trump di Ayiti son peyi de twou kaka, padon m dekspresyon, eskize m dekspresyon, men m di l jan Trump te di l la. Son peyi de lamèd wi. Mesye kounya pou lamò san jou. Pa menm ka ekri non l. On lekòl ap fè on pwogram kiyès ki parenn pwogram nan? Lamò san jou. Yon nèg kap bloke fonksyonman lekòl. Direktè lekòl sa a, lapolis, rive sou li non. Pase wè l non. Al gade wè si l pa yon manm 400 mawozo. Al gade wè! Sil pa konn achte bal avèk zam pou òganizasyon kriminèl 400 mawozo. Nap mennen gwo ankèt sou non lekòl sa a ebyen depi nou rive jwenn non lekòl la pèp mete men sou kèw wap konn ki lekòl ki direktè lekòl ki asasen ki kriminèl ki vagabon non nivo parèy nou genyen molayi òtiz mieses M pa konn si m byen di l non. Molair Ortiz Mieses, ki se yon Dominiken e se bwa dwat chèf gang Gran Ravin nan, ki se Ti Lapli. Men fò m di nou, misye jwenn arestasyon l nan zòn Kazo, Kazo, èske Kazo se sou Taba l ye oubyen se sou Site Solèy? Bon, m plis kwè se sou Taba, se wout la ki pase nan mitan, ki separe. E, e, e, komin, taba, e, komin, site solèy. Ok. Kazo, ebyen, yo arete misye Kazo, fòm yo anpil presyon ta bay pou yo gade kòman avan bagay la fè gwo bri, yo kapab libere dominiken sa. Men, polisye yo di nad marinad, jan, e, e, e, e, bagay la te vini an, Se pa konsa l tounen, sa vle di farin nan pa vini nan menm sak! E fò m di nou, se pa timoun piti non k t ap bay presyon. Se gwo tèt nou konnen nan peyi Dayiti wi, gwo moun wi, gwo chèf wi! K ap rele, k ap di, An n fè yon jan n libere misye non, avan bagay la pran lari. Polis yo di, Nad marinad, pa gen sa. Ti Mari p ap monte, Ti Mari p ap desann! Bank Maya ap rete la e yo kenbe misye e yo jwenn misye avèk anpil kòb sou li piske se misye konn achte katouch avèk zam pou òganizasyon kriminèl Gran Ravin k ap dirije pa Tilapli e Bougòy. Hum! Good job polisye m yo. M damou nou nan dènye moman sa yo. M damou nou. Pa kite nèg itilize nou. M ap preche nou lontan tou. Finalman nou kòmanse pran konsyans. Finalman nou kòmanse tande m. Sa fè lontan m ap di nou sa. Pa kite nèg itilize nou mal. Paske lè nou rann nèg yo sèvis sa a, hum, e menm nèg sa yo nou libere ak pral touye nou. Toujou di n fè lon fwa. Bon, se vre nou pa fè lon fwa. Nou arete misye men nou te ka fè lon fwa. E fè lon fwa. Fò m di nou, endividi moun pa rive idantifye kidnape 20 moun, 20 kretyen vivan nan yon ti bis ki fè traje Pòdepè epi Gonayiv. Selon tout enfòmasyon ki arive jwenn sal nouvèl, odit, avèk machann enfòmasyon, ebyen se sèlman chofè a ki nèg yo te libere, èske se pou al chèche kòb nou pa konnen, èske chofè a tou, Li genyen sosis li mare avèk asosyasyon kriminèl sa a, nou pa konnen tou, men lè chofè a li menm jwenn liberasyon l, li pa mande lakwa ki nouvèl, li kouri pote tèt li ale bay komisarya ki pi pre nan zòn nan. Fò m di nou polisye yo te tou arete chofè a. Kesyon anpil nan nou ap poze, kòman fè li viktim epi yo arete l mete sou sak? Tande byen. Ebyen fò m di nou genyen komisè. Gouvènman nan Pòdepè a te pase lòd fòmèl ke machin pa dwe vwayaje, m ap pale de machin ki fè Gonayiv, Pòdepè, pita ke 9 vè PM. Ebyen, di fè ke misye li menm, li anfrenn, ebyen, lwa sa a, li anfrenn prensip disiplin, si w vle. Ebyen yo oblije arete misye. Pou kounye a la, eske misye jwenn liberasyon l, nou pa konnen, eske misye toujou nan gadavi, nou pa konnen, men sèl sa n konnen, yo te arete misye aprè ke yo te kidnape 20 moun nan bis misye a, nan ti bis ki t ap soti Pòdepè pou ale Gwomòn, pou ale Gonayiv, men yo pran yo Gwomòn, padon. Nou genyen Clovy Cadet. Kiyès ki Clovy Cadet? Clovy Cadet se non yon vagabon ke lapolis rive arete nan depatman Nip peyi Dayiti, jou ki te samdi 14 me 2022 a. Dcpj t ap chèche sitwayen sa a sa fè kèk tan, sa fè kèk jou, paske selon tout enfòmasyon, hum, ki rive jwenn Sal Nouvèl Odite Machann Enfòmasyon, Ebyen misye se ta yonn pami nèg ki konn achte zam avèk bal pou asosyasyon kriminèl 400 mawozo ki tabli kò l nan komin Kwadèboukè, depatman Lwès peyi Dayiti. Men fò m di nou misye te deja arete pa dcpj an jiyè 2017, sa vle di sa pral gen 5 ane. Depi yo te arete misye Pòdepè, kounye a motif arestasyon misye a se te pou detansyon ilegal dam a fe, sa vle di son nèg ki abitye kenbe zam ilegal e trafik de minisyon. Sa vle di, se pou menm bagay yo rive arete l e repwoche l pou mesye 400 mawozo yo ki se detansyon ilegal dam a fe e. trafik de minisyon. Sa vle di, se yon sitwayen ki pran sa kòm veritab komès li. Men ki kote m ap di nou, dèfwa lajistis ayisyèn e Leta ayisyen fè pèp la yon gwo tò. Si nou ta rete la an 2017 pou sa, senk an apre, yo vin arete l pou menm koz la, sa vle di, Pa t gon bon jijman k te fèt ki koz yo te libere misye dènyè fwa ke yo t arete l la. E ou pa konn konbyen katouch li bay baz 400 Mawozo deja, konbyen gwo zam li bay deja, e tou konbyen moun ki pèdi vi yo gras a katouch misye bay yo. Sa vle di, si misye te nan prizon, gen anpil moun la a. ki gen dwa pat mouri si se ak katouch misye te achte pou 400 mawozo moun sa yo mouri ou imajine w si misye te nan prizon si se ak zam misye achte bay 400 mawozo ebyen e zam sa yo k touye yon moun ou imajine si misye te nan prizon sa vle di moun sa a pa tap mouri nou konprann men ki peyi nap viv lè nou gen de jij kowonpi jan Jovenel Moïse tap di l san prèv tanjib yo arete yon nèg ebyen avèk yon bèl dil an ameriken. Yo libere nèg la. E nèg la kontinye al nan menm pratik li t ap fè yo. Achte katouch, achte zam, founi bay asosyasyon kriminèl 400 mawozo. Bon, li bay lòt baz tou. 400 mawozo, se non l ki sòti. Men 400 mawozo an koneksyon avèk Vilaj de Dye, avèk Ti Gabriyèl, avèk Saviyen, avèk Belè, pwatikman. Si misye achte zam bay 400 marozo, ebyen li pwobab pou misye fasilite lòt baz sa yo jwenn katouch tou. E di Vilaj de Dye, se di Gran Ravin. Hum! Èske n konprann? Di Vilaj de Dye, se di Gran Ravin. Alò si misye nan, m kapab di. e asosyasyon ki regwoupe tout kriminèl sa yo, sa vle di li pwobab pou misye fasilite tout baz sa yo, tout gang sa yo jwenn katouch, jwenn aksè avèk zam tou. Hum! Men ki peyi n ap viv. E, fò m di nou, e s on peyi ki prè pou detwi lavi nenpòt jèn gason k ap fè efò, men ki prè pou voye flè, voye ochan. Bay kriminèl paske an Ayiti se kriminèl moun onore. Si Joseph Michel Martelly, El Michele Mata la poze kandida l kounya la pou prezidan, kat è di maten l prezidan wi. Men, si Etzer Emile, si Kesner Pharel, si Clarens Renois, Si, PP, Steven Benoît, si, Andris Riché, nèg sa yo poze kandida a la prezidans kounya la, hum, yo foutu. Paske peyi a pa bezwen yo, peyi a plis bezwen nèg tankou lè w jwenn e, ansyen depite e, e, e, e, e, twazyèm m kwè misye te, m ap pale de yon Lavalas, a. Prentan belizè se nèg sa yo yo bezwen. Yon nèg tankou Anèl Belizè tou, se nèg sa yo yo bezwen. Yon nèg tankou John Joel Joseph, se senatè sa yo yo bezwen. Nou konprann? Yon nèg tankou Don Kato, se nèg sa yo yo bezwen. Yon nèg tankou Depite Locha, se nèg sa yo bezwen wi. Yon nèg tankou e Cassy, Nenel Cassy, yon nèg tankou Ricard Pierre, se nèg sa yo yo bezwen an Ayiti. Men yo pa bezwen yon nèg entèg. Yo pa bezwen yon nèg. M kapab di, ki genyen tout sa li gen kòm kredibilite, se pa moun sa yo y ap chèche. Men ki peyi, men ak ki sa nou rezime peyi a pou chèf gang Lamò 100 jou ap parenn yon pwogram ke yon lekòl ap òganize nan yon jou ki si presye ki se 18 me, fèt drapo peyi nou a. Medam, mesye, nou fout fini kòm pèp. Nou fini, nou pa ret anyen ankò. M ap gade Ariel Henry! kap k al lekòl nan Akayè men si Jovenel Moïse te la l pa tap ka ale non si li te opouvwa toujou nou konn sa gwo masak tap pare pou fèt paske Jovenel Moïse se pitit yon ti malere yon ti malere kap bat dlo pou fè bè an pwovens ki vin Pòtoprens ki brige la majistrati siprèm e ki vin prezidan peyi dayiti. E yo pat vle wèl non pou orijin li. Ebyen jounen jodi a Ariel ap kale boudal tout kote pandan se tan gang yo vin pi move gang yo vin ap fè pi gwo zak pa gen pwoblèm kite peyi m mache se Ariel Henry k la se pa Jovenel Moïse mesye yon jou Je pèp la gen pou l kale, l ap gade nou nan zye e l konn lakay nou, l ap pase pran nou paske kreyon listwa pa janm gen gòm. Yo rele m Yowès, medya rele Odit, machann enfòmasyon. N a kwaze talè pou yon lòt bèl emisyon. Abòne, kòmante, layke, pataje, mande zanmi fanmi fè menm bagay la avè w. N ale, n ap kwaze talè.